Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Gen yon seri de enfòmasyon n ap pase sou yo an vrak epi n ap fon kanpe sou enfòmasyon ki enpòtan yo. Dabò pou les titres, tout Ayisyen ki ap viv nan peyi Etazini ki vle aplike pou nouvo tps lan kapab fè l apati semèn k ap vini la a. Se Depatman Deta. Sekirite Enteryè Ameriken li minm fè anons sa jounen vandredi a. Sepandan, sèl Ayisyen ki rete nan peyi Etazini avan 30 jiyè yo menm ki kalifye daprè responsab yo. 44 endividi deja anba kòd nan kad ankèt sou asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse, 12 nan yo se ajan pnh daprè pòt pawòl pnh la ki fè kwè enstitisyon polisyè la genyen eleman. Bon jan prèv ki ateste enplikasyon dirèk 4 ajan ki arete nan kad meurtre sila. Nan antrevi li bay jounal ameriken sa se l'info du jour bien sur et New York Times, Martine Moise di li gen entansyon pou kapab pote li kandida a la prezidans yon fwa li fin swanye ponyèt li. Eks premye dam nan ki li menm retounen sou dewoulman fè yo ki kondwi ak asasina mari li 7 jiyè pase a, li akize oligak ayisyen yo ki yo menm ta kòmandite asasina Jovenel Moise. Pès pòsin nan pa reprezante yon menas pou sante moun, maladi kochon an se deklarasyon doktè Michel Chancy daprè ansyen sekretè deta pwodiksyon animal la, epidemi sila riske genyen enpak konsiderab. sou ekonomi peyi an kote viris sa li menm li parèt se tankou pou Ayiti nan fen ane 1980 yo konsa daprè sa Michel Chancy fè konnen. Epi nan vil Okap bachelye yo sa vle di timoun ki al nan egzamen yo menm yo di yo pa fin twò kontan fason bagay yo dewoule paske egzamen yo te gen anpil iregilarite. Daprè kandida yo ki fè kwè bon tèks yo soumèt yo a li pa vrèman a la pòte yo. Vous avez le menu? N ap tounen nan kèk segond. E vwala se pati pou enfòmasyon yo. Bon! Kesyon sa deja fè deba, lentèvyou ke Martine Moïse li menm li akòde ak jounal New York Times kote ke li retounen sou asasina mari li nan dat 7 jiyè pase a dans la matinée donk li eksplike se te yon matine de cauchemar paske li te gentan 1 è du maten. Epi answit li eksplike ke li gen entansyon pou li pote li kandida a la prezidans pou eleksyon 2022. Donk, Martine Moise an wout vè Palè Nasyonal. Se pa sa la fami? Bon, dosye asasina prezidan an ba la pa piti paske chak jou gen yon maksimòm enfòmasyon ki ap tonbe. Nan enfòmasyon ki tonbe yo se, m ta kapab di sèt fwa si se pa bò kote lapolis. Pòt pawòl lapolis nasyonal Dayiti a fè konnen anviwon 44 moun deja jwenn arestasyon yo nan kad ankèt sou asasina prezidan an Jovenel Moise. Pami kantite moun sa yo genyen 12 ajan pnh. Kat enplike dirèkteman nan asasinay sila daprè enspektris polis lan ki fè kwè pnh la genyen bon jan prèv san manti ke moun sa yo yo enplike nan koze sila. Ann tande Marie Michelle Verrier. Ti zan fè nou konnen ke Madam Coq gen avi de rechèch sa ki lanse a lòd dcpj nan odisyon li reyalize pou Kolonbyen yo e Ayisyano-Ameriken tou. Gen plizyè pami moun sa yo ki fè konnen ke yo t ale nan rankont kay Madam Coq. a de repriz. E moun sa yo rive bay deskripsyon direksyon pou fè twal kaka yo e plis lòt detay k ap pase nan tèt Amina Flores. Moun sa yo rive bay dcpj anpil detay. sou kèk dokiman ki ta siyen pandan rankont yo ta ale Kanada Kòk dokiman sa a se te CTU kote nou gen plis anpil enfòmasyon sou CTU nan sa ki te rive kay prezidan e se CTU ki te voye dokiman sa a pou Madam Kòk siyen e Madam Kòk te siyen dokiman sa a gen plis detay ki devan ki va pote. E la jistis ap vin chache anpil enfòmasyon sou sa nou pataje la. E gen yon manda ki te desèvi a lankòt de Madam Coq. Dcpj te rann li nan rezidans Madam Coq. Malerezman, yo pa t jwenn li. Te gen plizyè lòt rezidans Madam Coq nan Manreval, Sen Michèl, Lakayan ke dcpj te ale al chèche Madam Coq nan rezidans sa yo. Yo pa t jwenn li. Yo te chèche li atravè telefòn, eseye rantre an kominikasyon avèk li pou fè konnen ke yo ta bezwen poze li kèk kesyon suit a manda sa a pou yo kapab egzekite li. Yo pa t jwenn mwayen pou yo te jwenn li. Alò, yo ale jwenn jij. Te oblije lanse alòtwòta de Madam Coq. Pou kounye a, lapolis ap chèche Madam Fòk aktivman. Gen plizyè lòt moun jan nou te deja konnen ke lapolis ap chèche, mwen pa bezwen site non yo, nou tout konnen, men gen kèk imaj ki afiche la. Lapolis ap kontinye chèche tout moun sa yo. Mizapa de. Avi de rechèch ki lanse a la kòt de Madam Cox e de tout moun sa yo, Enspeksyon Jeneral la kontinye travay. Gen 46 odisyon, jan nou te deja konnen li, ki reyalize. Pou kounye a, gen 9 polisye ki plase an izolman. Genyen 4 ki rete sèlman an mezi konsèvatwa. Tout lòt polisye ki ta vle sou konsèvatwa yo, gen anpil ladan yo, yo oblije pran desizyon pou yo plase yo an izolsyon. E nan kad la, fouy k ap kontinye fèt, pèkizisyon k ap kontinye mennen nan Ozetazini, genyen FBI ki pwosede a fouy plizyè mezon. E gen fouy pou kounya n ap pale a la a k ap kontinye fèt. pou yo te kapab jwenn tout moun ki te enplike nan asasina prezidan repiblik la, Mesye Jovenel Moise. Gen yon apèl k ap lanse. Lapolis lanse yon apèl bay tout popilasyon an pou di l rete tèt frèt, y ap kontinye chèche tout eleman. Genyen yon maksimòm enfòmasyon e genyen reyaksyon pa rapò ak kesyon sila. Stanley Lucas, ansyen konseye Jovenel Moïse an politik etranjè, li akize oligak yo ki ta yo menm kòmandite asasina ansyen chèf leta nan dat 7 jiyè pase a. Moun sa yo itilize pati inite Quelle accusation! Maten an m tap tande Stanley Lucas sou yon radyo kote ke li fè konnen donk Inite pase par le byè de lansyen senatè John Joseph Joel pou kapab kòmandite asasinay sila. E il a meme fait savoir qu'il a le numero de l'ancien sénateur et a meme communiqué le numero de John Joseph Joel. E Stanley Luca ale lwen, li soulinye ke asasina 58 yèm prezidan ayisyen an dwe sèvi pèp ayisyen an yon opòtinite pou kapab eradike sistèm nan. Menm sistèm ki li menm te pèmèt ke Jovenel Moïse enben prezidan nan peyi Dayiti. Nan vil Okap, bachelye yo di yo pa satisfè pa rapò ak dewoulman egzamen ofisyèl yo. Bagay yo te vrèman di, eprèv yo gen anpil iregilarite. Pa egzanp, timoun yo di y ap konpoze sou fèy, fòk yo griyen je yo pou yo wè ki sa k ekri nan fèy la paske gen pakèt bagay ki ekri yo efase, yo reekri ankò sou yo. Donk kandida yo di, mezanmi, Pat gen egzamen. E lè nap gade pou wè kantite jou timoun yo fè, eske yo te gen chans, m ta kapab di, boukle pwogram nan? E sitou, timoun ki lekòl nan lise yo, se raman timoun sa yo jwenn yon pwofesè. Mezanmi, edikasyon nan peyi Dayiti, se tèt chaje. Anpil tèt chaje. Donk timoun sa yo menm yo di, bagay la pa vrèman bon pou yo. Men fò n di nou ke, e kesyon lekòl nan peyi Dayiti, li vin prèske yon bagay senbolik pou yon seri de timoun. Kòm. Ou pral lekòl, fò w al lekòl, fò w ka aprann pou w ka ekri non, pou w ka siyen. Bon, yo ale lekòl tou. Men, jounen jodi a la, n ta kapab di, si w fè yon ankèt w ap wè, genyen anviwon prèske 50 pousan timoun ki sanse prèske pa sou lekòl. Franchman. Paske, lè y ap gade pou wè kòman peyi a ap fonksyone, kòman lasosyete ap vire, ebyen, yo di a, lekòl pa pitil yo anyen. Jounen jodi a la, Se de twa ki kapab reyisi. Le fèt ke timoun nan gen ide sa a, ebyen a la baz, se deja fini. Si nou rann nou kont ti videyo sa a yè, pandan timoun yo fin konpoze epi yo pran lari, tande sa yo di. Sa w ap di tèt ou la? Timoun nan fin konpoze epi l pran lari l ap joure manman leta, l ap joure manman moun ki nan edikasyon nasyonal si l pa pase li di w li pral Sendomeng. Sa vle di jounen jodi a la pa gen ankenn bagay pou ti jèn nan. Pa gen espwa ankò. Tout ti jèn nan peyi Dayiti mete espwa yo sou La Guyann, Chili, Brezil. Depi yo kale, y ap wetire kò yo. Paske lè yo fin fè klas yo, bon, petèt paran an pa gen opòtinite pou mete yo nan inivèsite. Epi apre inivèsite, ki espwa ki genyen? Tout bagay fini. Tèt chaje antouka. Bon, on est dans le week-end, ben il faut se détendre. Yon militan li menm ki te nan Channmas e ki pran abò Ariel Henry ki di ke Papa w papa w papa w papa w mouri ou ranplase papa w? Bat pou yo pa tiye w menm jan wè yo tiye Jovenel la. Kòm e nou k touye Jovenel, bat pou w pa mouri menm jan avè l. Tande, nou pa nan eleksyon avè w. Menm premye, pou ede pou fè pitit la. Tout pale w pale l ou wè l pa vle tande w. E nan e vòlè l ap sòti. Se lage l nan lari a. Jovenel pèp la di, Ariel pèp la di l pa bezwen w, nou pa nan eleksyon avè w, nou pa rekonèt ou. E vòlò yo kite peyi pou vòlè menm jan ak jovenel ou pè jovenel avanl mouri bay nou tout dechaj nou tout se vòlè kounye a la li ba nou okipe tout plas anndan peyi a li ba nou okipe tout plas anndan peyi a em tande em tande yon ki rele gari bodo kite vòlè 300 300 mil dola anba pou kafe ak dlo a mwen pran jovenel moïse antanke yon sen li mete nan kivèt lap lavel li bal swa vitèl li bal klorox wap dim tande yon jovenel te nan mitan pèp kijan jovenel te nan mitan pèp la. E pou pèp li mouri. Gary Bodeau gade si w konn sa k pase e bouch ou t gen matyè fekal ladann al nan watè ak bouch ou tande menn. Ebyen merci beaucoup la famille donc je pense que mettre une vidéo d'André Michel sur cette plateforme ça ne vous fait pas plaisir mais fòn tande yo mezanmi fòn tande yo fòn gade yo poun kapab kritike yo pi byen. Paske fòn kab tande sa yo di. Isit la nou bay tout moun pale. Ou phtk, wap pale. Ou nan opozisyon, wap pale. Sa vle di nou menm nou fè yon medya ekilibre. M pa dakò ak pèsòn moun ki pral vle mete m nan yon lojik kòmsi pou fè m antre nan sa w vle a. Pa egzanp, vous êtes phtk et vous voulez que m detui tout nèg ki nan opozisyon. Non je suis désolé. E ou menm tou ki nan opozisyon, ou pral vle pou m detui Tout moun ki o pouvwa, tout moun ki phtk, tout moun ki lavalas non! Se pa konsa travay la fèt. On fè un travay enparsyal e je kwa ke lè jan ki son dè youtoubeur, lè journalist fòk nou asime responsabilite nou paske jan metye ap fèt jounen jodi a la a m panse ke fòk nou fè moun yo konprann ke metye journalist lan se yon metye ki enpasyal. Menm lè ou gen pozisyon w, men nan sa w ap di fò w parèt trè enpasyal. Pa egzanp, mwen m gen pozisyon m. M toujou nan opozisyon ak tout gouvènman ki moute. M toujou nan opozisyon ak tout prezidan ki moute. Paske m toujou wè se blofè yo ye, yo pa janm wè nan kesyon pèp. Oke! Donk, mwen menm se gade m ap gade paske moun m defann yo se moun Site Solèy, moun Gran Ravin, moun Vilaj de Dye. Moun ki se les opprime ki pa gen moun kap pale pou yo. Se moun sa yo m defann. Men m pa defann ankenn nèg gwo palto isi paske nèg sa yo gentan ka defann tèt yo ok la famille.